Tvilakayhaiti.com Gwo bonjou ak bonswa pou nou tout ak menm plezi a nou kontan antre lakay ou. E pou jounen jedi 20 avril 2023 a pou nou pote videyo de fòrmasyon sa pou ou men avan tou nap pran yon ti tan pou nou di yon gran mèsi ak tout zanmi nou yo tout konpatriyòt de patou atravè mond lan ayiti lakay nou e pou sila yo ki fèk rejwenn fanmi E TV lakay Haïti.com nan nap diw mèsi pou fidelitew, mèsi le fè ke ou fè nou konfyans e ke ou chwazi nou kòm kanal ki la pou enfòmew sou sa kap pase nan peyi Dayiti. Yè nou konnen bandi kanaran mele ak bandi ti tanyen pote boure nan sous matla, nèg yo anvayi kabarè anpil anpil dega fèt anpil moun pèdi lavi yo anpil moun blese enben lapolis ki pat rete konsa ap gade aksyon sa ki fèt la. Anben kote lapolis t ap deplwaye pou al pote ranfò avèk komisarya a, donk e sous matla medam e mesye, anben se la yo pral kwaze avèk yon bakòp bandi, nèg ti makak yo k ap desann anba a, anben lapolis san pitye vide prèske 21 nèg atè selon enfòmasyon nou genyen selon yon odyo tou Ke nou pral fèw tande nan video sa medam e mesye ebyen ki pral baw plis detay koman la polis arive sènen bandi sa yo ki te sou yon bakòp ebyen yon machin ki pral pote boure desann nan sous matla pou al ranfòse bandi yo ebyen se la la polis pral mete Bagay nan men nèg sa yo ebyen poukwen ap pale la a ti makak misye pran kou misye ebyen ankò yn fwa lapolis deside pou yo fini avèk dosye ti makak la medam e mesye men nan video sa nou pral fè w tande odyo a nou pral fè w gen plis detay kòman sa te ye kòman kout zam tap dewoule medam e mesye ebyen nan sous matla nan kabarè bagay yo pat dous menm se jeneral jèf jeneral bogi. Men de lote kote tou, ou konnen gen masak, gen anvayisman ki te fèt pa rapò gang ame yo, e atak ki te gen nan zòn Meyòt o nivo de la komin de Petwovil, e san oubliye atak ki te gen o nivo de Sous Matla kote ke bandi izo te anvayi, men pandan ke yo t ap resevwa ranfò de la pa de mesye Site Solèy yo pale de Ti Gabriyèl, Genyen plizyè dizèn de bandi ki ta pral pantan sou cha blende a, enben ti Magalie mete nan men yo, enben ansanm de enfòmasyon nou pral gen pou nou devlope pou ou nan kad edisyon sila ankò yon fwa Salomon pour les détails. Bon e Derenel nou kapab di apre e baz ti makak nou konnen gen plizyè bandi ki arive tonbe, yo te pale de plis yon dizèn bandi ki ta arive tonbe nan zòn e fermat la boule an. Enben, jodi a, nou kapab pale se kou pa ansanm de nèg ki ta sòti, selon enfòmasyon ke nou gen, ki ta pral pote soutyen avèk mesye Kanaran yo, ann di mesye Titanyen yo, yo menm ki t ap ratiboise nan zòn Sous Mat la, kote yo te gen jwenn repons, enben, nou kapab di gen plizyè jèf, plizyè bandi ki arive tonbe, Leonel, onivo de zòn Site Solèy, yo ta menm pale 2 se 2 jèn gason, 2 zòm loudèman ame ki ta fè pati baz Gabriel la. Nou gen yon ekstrè videyo la, nou pwal fè fè moun yo tande la kote nou gen enfòmasyon sa ki rive jwenn nou plizyè bandi nan kan Ti Gabriel la ki arive tonbe anba bal la, men an menm tan tou apre sa nou pwal pran kout pye tou nan Grandans la paske nou wè jèn gason ki pa vle depoze zam atè enben zam nan ap depoze yo atè di menm pa konnen sou kare pèp la fè pou nou tande yon ekstrè odyo kote nou pral gen plis enfòmasyon de anpil jèn gason anviwon 21 nèg ak zam ki fè pati baz Gabriel la ki arive tonbe anba bal di manch. Nou ye konsa la tou jodia la dezi machin yo bloke la yo pa ka al ankò nan kanaran la nou tande nou tande istwa Gabriel la te voye. Ti bis 21 nèg al bay nèg ti jeff yo Canaan ranfò lapolis genlè kwaza ti bis la lè li lè li rive devan cha a ti bis yo wè a ti bis lan anpàn lapolis fiziye yo toule 21 nèt nèg sa tèlman dedouble dèyè sa la zanmi menm machin nèg nan yo boule wi mezanmi paske machin nan ki te ale tout tounen nèt sa ki te sot senmak ki te vin pòtoprens tout tounen sa ki te pòtoprens te pral senmak tout ret tounen a. Eee tout machin yo kanpe nan estasyon la pa gen moun ka fè yon wonn pòt non frèm sa yo yo dwe tout pase yo konnen yo touye yo touye 21 lapolis touye 21 nèg bon nèg yo pran zam sa yo bon m pa konnen si yap ba yo leta yo si yap fè dil ankò ak nèg yo. Wala, e se kanmèm yon trè bòn nouvèl, e si tèl è vrè, efektivman, paske ou konnen pafwa mesye polisye yo konn ap voye kèk bagay pou nou, epi efektivman, pi pafwa ou konn wè se pa vrè, men nanpèch, nou ta swete efektivman ke se vrè medam mesye, paske bandi sa yo, nou panse yo twòp, fòk yo mèt tonbe, fòk yo mèt tonbe, men se pa se, se pa, se pa senpleman 21, paske nou gen lòt ankò ki tonbe nan lòt zòn, nan lòt depateman egalman, e Salomon. Enben, E jis avan m pase Leonel Jimmy nou kapab di ebyen nou wè jèn gason ki pa vle depoze zam atè ebyen nou wè zam nan yo menm kap depoze yo atè paske zam ki nan men w lan si w pa vle mete l atè ebyen lap mete w atè apre sa fin pase nou konnen sa pase pandan jounen an la nan zòn site solèy an ebyen se kou pa nou kapab di moun yo onivo de grandans ebyen nan grandans gen yon operasyon ki mennen lapolis Lapolis nan ki mennen yon operasyon nan Dam Mari, gen 9 prezime bandi ki tiye, 4 lòt blese. Omwen 9 gwo endividi ki tiye e 4 lòt grèvman blese nan lanwit lendi 17 rive madi 18 avril 2023 nan yon operasyon polisyè kote nan Dam Mari, nan depatman Grandans lan. Ajan polis nasyonal Dayiti yo rete entèvni nan lokalite Montagnard nan Dame Marie anvi pou yo deloje plizyè gason ki gen zam nan men yo tap tante enstale yon chèf gang nan zòn nan. Gen 9 moun ki mouri, gen yon prètrès, yo pale de yon manbo e 4 lòt vivan blese. 3 mezon egalman ensandye pandan entèvansyon fòs lòd yo ki te pwosede arestasyon plizyè endividi rapòte. Enben nou kapab di vizyon 2018 nou kapab di la Gen anviwon 9 prezime bandi ki arive tonbe nan depatman Grandans san pli presizeman nan komin Dammari e yo pale de 4 lòt ki arive blese pami yo yon manbo ki vrèman blese grav ak 3 lòt ankò, sa vle di nou wè lapolis bò kote pa l Yap souke kò yo a chak fwa bandi yo desann anba enben ale nan vil pwovens yo ta vle enstale tèt yo enben nou wè lapolis lan ap mete akasan sou Siromyè Leonèl nou kapab di son bèl kout filè la pou lapolis o nivo depatman Grandans lan ki arive tiye anviwon 9 prezime bandi gen 4 lòt ki blese vrèman grav pami yo yon mobo Leonèl nou wè lapolis kap souke kò yo Leonèl bò kote pa yo. Nou kapab di efektivman Salomon dan le departeman de la Grandans pou yon enyèm fwa lapolis ki deside sèt fwa si mete pye yo atè e nan kad yon operasyon noktin, lè nou di operasyon noktin se operasyon kap dewoule pandan lanwi dan lè 4 è di maten e apre nou aprann genyen plizyè malfra ki arive pèdi lavi yo dan la komin de Dam Mari kote ke mesye sa yo tap aprete yo pou yo te monte yon gang pou tal ransonnen popilasyon an. Ou konnen gen nan komin Wozo resaman gen kidnapin ki fèt men nan la komin de Dam Mari di e Salomon e operasyon sa ki arive e solde pa la mò de plizyè endividi e pami yo yon manbo. Men la polis ki kon kijan ap ka jwèl sa paske manbo a ki arive tonbe e gen lòt manbo gen lòt yon gang te fè konnen e men yo pral fon fason pou yo ke pou ta remèt la polis kou a e ben e finalman enfòmasyon pran la ri. Enfòmasyon pran lari sè lapolis ki arive etèn sou flanbo a nan kad kout bal ki tap tire. Men kan menm sèt yn trè bòn viktwa de la pad lapolis ki yo menm pa deside bese lè bra atravè lè 10 depatman di peyi ke lapolis yo menm yo ap mennen operasyon pou wè dan kèl mezi yo kapab jisteman pasifye peyi a e sitou aprè echèk gouvèneman plas la pran Bò kote entènasyonal la, aprè plizyè a mèt repriz yo ta solisite entèvansyon etranje, men sa pa rive posib, finalman yo wè se se tout pitit peyi a ki pou mete tèt yo ansanm atravè fòs de lòd yo pou yo kanpe, pou yo kanpore pou kapab mete sekirite lakay. Donk jiska prezan nou kapab di chak jou entèvansyon ap efektye nan plizyè zòn danjrez, nan plizyè zòn ki deklare zòn de non dwa. Nou kapab di e sa k fè nou menm nou fokis sou sa se paske ya ya bokou daktyalite dan sèt afè nan afè dan se banditism lapolis k ap frape dènye jou sa yo ki deside men menm si yo di menm si gen genyen genyen e bò kote pa genyen e bò kote nan di bò kote lapolis onivo di depatman de la grandans e kote ke nou sot di w operasyon sa ki arive abouti avèk de bon rezilta. Gen anpil konplenn, anpil pawòl, anpil anpil chire pit, paske nou konnen Jeremi, nou konnen depatman Grandans, pou m pa di Jeremi, kòm chèf lye depatman sa a, se youn nan kote ki repite nan zafè sòsèlri, eben gang yo di ni k ap eseye monte la, k ap eseye tabli baz yo, yo wè tout, yo wè plizyè lòt depateman gen gang, eben se yo menm, se yon ti jan rete, yon ti jan kazwèl kazwèl, eben konsa y ap sekwe kò yo, men lapolis di non, Ebyen yap kraze mouvman depi nan ze ebyen nou wè fenomèn sòsè an dosye sòsèlri a tou nou wè atravè manbo yo ki yo menm souvan ki yo menm souvan bay tèt yo apelasyon prèt vodou prètrès vodou ki anpil lòt di non se pa vodou sa vle di gon pakèt apelasyon men sepandan Nou konnen sektè sa ki kontribye nan zafè ensekirite a souvan lè bandi yo vin kote yo di yo bezwen pwen, yo bezwen rezon pou fè yo pa pran nan bal e souvan chak gwoup gang anndan peyi a di mi sa se yon reyalite chak gwoup gang oblije gen 2, 3 malfektè avè l e malfektè sa yo ki souvan e bay tèt yo apelason se 2 manbo Se des ongan jan ke yo rele l la, sa k di yo se manbo asogwe, ongan asogwe, ebyen fwa sa a manbo yo tou ki yo menm fè objè ebyen de atak lapolis ki souvan lè lapolis kontre avè yo tou yo pa ba yo chans paske yo konsidere se ni yo menm ni bandi yo se menm bagay e souvan yo plis danjre tou ke popilasyon paske yo pa sèlman kontribye nan fenomèn zonbifikasyon men yo kontribye nan fenomèn nan fenomèn gansterizasyon ke nou wè bandi yo vin trè trè trè ap fonksyone avèk anpil kyetid dan la repiblik paske yo konnen souvan yo genyen sekrè ki pou fè yo souvan pa pran nan bal menm si souvan se pa vre. Bon! E, e, wè bagay la difisil. Pandan nap pale de manbo a tou Leonel, e nou wè gon divizyon andan legliz la, e, m tande wi, andan sektè vodou an, tèlman, tèlman ou wè bagay gang grenn sen kap regle, pou kesyon, e pa mwen ki te voye moun.